Chèf gang Manno medam e mesye baz 5 segond sot pase yon move moman anba e ben de twa moun nan yon live medam e mesye Se pa de lave nèg sa yo pa lave zo manno enben chèf gang manno nou konnen ki se dezyèm chèf nan baz 5 segond anndan vilaj de Dye nou pral ga nou pral fè w gade videyo a pou w wè ki kote nèg yo ap viv pou w wè lakay nèg yo medam se mesye kòman kay nèg yo bèl nèg yo gen kouran 24 sou 24 dayè yo te di l deja izolan te di deja. Izo paka pase yon segonn pou li pa gen kouran anndan vilaj de Dye. Sinon lap boule edh e lap fè lòbèy e tout moun konn sa. Enben medam e mesye nou pral fò gade Zo Manno oubyen Manno dezyèm chèf gang vòlò asasen vilaj la enben ki li menm nan yon live la a kòman nèg yo ap kase mete nan men misye e misye kidnape yon ekip moun la a ki nan menl alòske lap fè live Anba bèl limyè, bèl kay, bèl sofa, e bèl televizyon, kidonk nèg yo ap viv anndan vilaj. Nèg yo ap viv, ebyen, nou pral fò tande, nou pap pale twòp, paske nou pa vle envante koze, nou pral fò gade Manno, enben, kòman de twa nèg ki rele nan live la ap kase mete nan men msye. Konprann? Paske yo san wont. Paske yo san wont. Leogane ki pral pote plis nan kè yo a. Paske moun Leogane yo san wont. Sa pa gen nan wont menn. Sa vle di pou moun. Izo la kòm si gen bagay Izo gen ki bon lakay li tou. Konprann? Sa vle di imajine w pou jan de moun sa yo ki toujou ap woule mizik Izo. Fò Izo ta pran konsyans pou l di monchè pèp Leogane pa gen pwoblèm avèk moun sa. Pèp la pa gen pwoblèm avèk nou. Nou menm ti malere nou pa gen pwoblèm. E pa nou pou ap. Mwen menm, mwen menm, mwen menm bagay sa. Mesye bagay sa si nou, si, si nou te konnen janm rayi lè nap di, lè nap di Manno, lè nap di Izo, lè nap di lòt chèf gang yo pou yo pran konsyans, si nou te konnen janm te rayi lè nap di yo sa, nou pat prèske Manno avèk nou. Anba Izo fè mizik la, anba Izo fè mizik la kap fè moun plezi, kap danse l. Nou gen moun leogane nan men nou lage moun yo manno paske nou kidnape yo tout mal tande zanmim nou kidnape yeah. Gran frè eske wap tandem eske premye fwa ou moute anba live mwen. Premye fwa. Eske gen moun la ki konn swiv live mwen. Pase gen de moun ki konn kòmèt. Ki konn fè nou sonjon lè te gon lè moun yo di kisa n ka fè pou matisan epi m te jis di moun nan gen de aksyon si li menm li rete an kontak avè m mwen ka fè l jwenn avèk aktè matisan yo pou l fè sa men sa l pral fè pou matisan e pa nan men m l ap pase paske m pa aktè piga e tout bagay epi lè m pran egzanp matisan e pou m vle di w se pa tout bagay fòseman e mwen k ka fè yo wè jan m di w yo. Wi, non. Lancy, Lancy an tap pale avèk yon frè ki te di w konsa, lè yon moun vin mande m yon sèvis, se pa sòlda m ki voye al fè l, se mwen ki pran pye m m al fè l. Se pa sa l te di w? Yes. Wi, li te di sa vrèman vre. Yes. Bagay reskonsablite, se mwen ki pran pye m m al fè yo. Lè m pa voye sòlda, sòlda pa konn ba w verite a san pou san. Ou wè jan m di w lan? Gen ti bagay se Mwen menm jiska prezan m ap m ap li kòmantè a lontan. Si m te ka bay moun nan repons m tap gentan ba l repons. Se paske m pa ka ba l repons ki fè m pa t gentan ba l repons. M panse e pa pou tèt sa moun nan di a epi pou tèt Hein? Paske ou gen pouvwa pou sa, si ou pa t gen pouvwa pou sa moun nan li menm pa t ap adrese ansanm avè w. Se pa avè w li t ap adrese. Paske moun nan ap plenyen lontan la vrèmanvre. Epi m tande ti. Repete sa tou. Epi mwen wè l lontan la. Mwen di w mwen wè l lontan. Se menm sijè an. Mwen di w men mwen menm mwen pa oblije pral opine de sa paske m pa ka bay okenn rezon sou sa. Men eske Manno, pa menm, ou ka fè tchèk? Paske yo di se nan moun yo di konsa se nan Bon m pa konnen. Ou wè Papa te di w sa wi. Li di w lè yon moun vin kote m mwen pran pye m m al regle sa m ap regle a pou li. Mwen tande sa w di m nan. Mwen tande sa w di m nan. Te moutre ba yo. Ou apre tatou sou mwen trè dife yo. Tande. Ban nou. Wè jan sa vle di mennen nan sa m kwè God men. A vle di pre mwen ki pou ta vin mete yon nèg a zam se mwen ki pou ta di nèg a zam lan men kisa pou l fè men kisa pou l pa fè e pou m al antre nan pwòp dosye nèg la èske ou konn ki rezon li fè moun Leopold ou konn sa moun Leopold ap fè m pa pran m wè si w pran m ou antre m ladan w pa renmen m. Tonnè grele m chèf gang se menm pwoblèm sa m sot di avèk patnè an. Tande tande tande si m pale ansanm avè w ou tande m pa vre? Se pa fòseman yon lòd mwen pase w men ou tande m kanmenm m pa pase w lòd pou w tande m Manno èske m pase w lòd pou w tande m m pa pase w lòd de menm ke si w al pale avèk yon lòt chèf gang Vitelhomme oubyen otre ok ou gen dwa pale ansanm avè l. Ou fè demach la pou pale ansanm avèl. Men sa pa vle di ke sa w dil la la et ap ekzekite. E pa sa ke sa m di w. Men mwen di w, ou gen dwa pa fè l pou yon moun de manya atitre, ou pa fè l pou tèl moun, men ou fè l pou nasyon an. Si nou gen moun Leyogàn nan men nou e Manno, libere moun sa yo paske yo pa gen lajan. Libere yo. Ou ret la ankò. E m pap ka reprann l ankò pou ou paske ou redi menm bagay la. Si m gen moun. Depan nan setan tout sa ki pa la po mwen di w jis dat m gen bagay m pa jere gen bagay m pa regle wè jan m di w pas ou pa mechan mwen yon nèg yon nèg ou vin chache anfas mwen wap anfas mwen pou kò w e menm Bondye ap ban m rezon sou ou paske ou k chwazi anfas mwen m pa anfas mwen Mwen menm pou mwen si sa m fè t al ede nèg a zam, m pa anfas okenn nèg a zam, men mwen menm m pa pral antre nan yon bagay pou m met nèg an konfli avè m tou. Ou wè jan m di w lan? Si nèg a zam te mande w sèvis tou, si w vle rann mwen l ou rann mwen l, ou pa vle tou, sa p ap ban m okenn pwoblèm paske mwen menm. Boye lè w wè m toujou ye la wi. Men pou kòman kòman w santi w, tanman w santi w m panse ni ou gen manman ou gen papa m ta renmen kòman w santi w wè lòt moun ki pa ka soti moun ki konn fè chay, chay pa ka soti moun ki konn al lave li pa ka soti kòman w santi w yo pa ka viv kòman w santi w menm w ap viv nan bèl kay w ap byen w ap byen rive ou konprann sa m vle di kòman w santi w. Pèsonaj, pèsonaj, pèsonaj. Wi. Gon lapè ki ki la depi kelke tan. Mwen menm m pa konn kilè depi kilè nou menm nou tire yon grenn bal. Apre depi apre separatè nan moman separatè tout moun te atann sa ki t ap pase devan vilaj lan nan moman sepa. Mèt di depi lè sa, mèt di nou te yon jan de yon pwoblèm. Men mèt di depi apre moman sa, m pa sonje ki lè non, jan de pwoblèm sa yo komanse arive bò la. Manno map di w bagay. Non non tande tande brother tande Manno map di w yon bagay pou pou moun ki pa konnen pou moun ki pa konn reyalite a paske moun yo ap pete ap plede poze yon ekip kesyon ki toujou ki ki ki gen menm menm refleksyon an ki gen menm menm lojik la lakay yo bon m di w byen moun wè pou moun ki pa konnen Tankou yon nèg tankou Manno. Manno se yon nèg k ap viv ann otasi. Ki sa ki rele otasi a? M pral di nou byen. Se di kote Manno rete a la, tout bagay vin veni nèt. Manno pa bezwen rive menm la devan, menm devan la, bò teyat nasyonal la, Manno pa bezwen rive la. L ap jwenn tout afè l nèt kòrèkteman. Sa di vilaj la pou nèg sa yo, tande, vilaj la pou nèg sa yo, li vin tounen yon sòt de mini peyi. Nèg sa yo pap menm vwayaje yo pa bezwen yo pa bezwen vwayaje pou yo pou yo ateri usa oubyen la France non yo pa bezwen vwayaje pou sa non sa vle di ke lè manno ap di konsa ke ok nou chwazi fè yon lapè men lapè a li plis benefisye nou menm nou menm ki gang li plis benefisye nou menm. ke eke mas pèp la li menm paske banm di nou byen mas pèp la li menm ok si matisan bloke demen si bondye vle la moun ki ret nan nò ret nan nò moun ki ret nan sid ret nan sid yo gendwa yo gendwa pa chwazi pase matisan ou konprann sa mwen di w sa vle di gen gen krezi yo jan lwa se pase yo janbe matisan men moun ki gon on minimòm de prezans despri yo pap janm pase kote k gen gè mesye paske gè a se nou menm se nou menm dirèkteman wi gè a desèvi. Mwen lè ou menm wap tire kout bal avèk Chris la ou byen avèk nèg bas pilat yo e Manno mwen menm li pa afektem dirèkteman mwen menm nou fè yon mwa nap tire kout bal mwen menm m gendwa chwazi pa pase Matisan mwen gendwa pa chwazi pase Fontamara ou konprann sa mwen di w m ret poze m mwen menm epi kote m ka viv la m ret poze m mwen ka viv kote m kote m ye la men se nou menm li deservi dans un premier temps men lè nou fè lari a lè nou chwazi fè lapè a Manno. Pa di nou fè lapè a pou pèp la, li pa janm vre, paske se enterè pèsonèl nou nap defann mesye. Lè kounye la peyi a ouvri, mwen metel antre gimè, nou di ke nou chwazi fè yon lapè. Nou wè sa avèm? E manje ap vin jwenn nou kote nou ye a la, lajan ap vin jwenn nou. Zara vin jwenn nou bala vin jwenn nou ok mwen menm m mete nou tankou bon e dyes nou selman paka komsi vwayaje e pran paspò nou mache jan jan tout sitwayen pezib ap mache anndan peyi a men nou ere pase 90 pousan de moun kap viv an ayiti wi nou ere pase yo. Mwen konn di. Paske sa Ansyen, ansyen, esi Yeah. don ti mosyon. Ansyen, Yeah. ki non gang, Yeah. ki non gang ou? E Mano mete n Mano, tout m konn Mano, menm ki non gang ou silvouplè? Non, m pa gen gang bòdè m. M se yon sitwayen lambda m ye. E pa pou, e pa Ah. paske ou wè, ou wè, ou wè kagoul nan figi m ki fè ke m gang non. M janm, Non, janm non, te non, Mano Jean- la. Yon ti kesyon, yon ti mosyon, yon ti mosyon. Èske ou ka di m poukisa m ka rele Manno papa mwen pap rele Manno papa? Non, sa k fè m pap janm rele Manno papa paske m wè e gason e gason k nonm. Se pa sa, ou pa reponn kesyon m nan non. Ou pa reponn kesyon m nan. Tande, ou menm ki la, ou menm ki la, ou menm ki la kòmsi bon m di w byen. Ou ta ou anvi ou anvi fè ou anvi pase pou pi bon devan Manno ou anvi kòmsi. M pa pi bon, m pa pi bon, mwen menm ta renmen Manno, m ap ta renmen Manno. Tande, sa wap fè a Manno, se vre, se pa pou mwen tèt ou m konn ou t al lekòl. Pase gen de moun yo gen dwa zonbifye w. Yo zonbifye w pou vin nan sa w ye a. Se konsa sa pi fò ou vin ladan l. Men, pa bliye, ou deja ladan l. Ou pap ka soti.